Fanm sa wap gade sou pwofil la la a, kèlkeswa kote ou ta wèl wap di se Yanick Joseph, men tou wap gen yon lòt bagay ki vin nan tèt ou wap di se Yanick Joseph SPNH 17 epi Fantom 509. Depi nou di fantom 509 nou gentan ebyen sonje tout pase gwoup sa eske nou ka di se gwoup teyoris sa oubyen gwoup nèg ki gen ladanl bandi mele ak polisye ki yo menm te met tèt yo ansanm pou te kraze peyi a sou prezidan Jovenel Moïse ebyen jodi a la Yanick Joseph sòti nan silans li jist aprè Lionel Lazarre li menm ta fin fè gwo deklarasyon sou antèn ti koze ak TT. Enben jodi a la Yanick Joseph ki li menm refè surface depi aprè kèlke tan nou wè nou pa janm tande l li tap fè ti live sou Facebook genlè moun entènèt yo kase met nan men li e sakaje Yanick enben jodi a la se nan ti koze ak TT Yanick li menm vin pale pou l reponn Lionel Laza e pwofite tou avili Léon Charles ki se ex DG pnh la e nou konnen tou Pnh la kraze plat sou Léon Charles e se menm sou Léon Charles sa a asasina Jovenel Moïse e se menm sou Léon Charles sa a divès gwo kad e donk e nan leta a tonbe. Enben jodi a la medam e mesye nou pral fè w tande Yanick Joseph ki li menm pral pral pral pale koze. Antouka e genyen tou nan sous matla bagay la grav anviwon 15 moun mouri asasine, boule e bagay yo grav. Sa vle di bandi la a pa chome menm, nèg yo pa pran poz, se kontinye y ap kontinye e teyorize popilasyon, y ap kontinye touye moun jiskaske yo pa konnen ankò e se sa nèg yo gen nan tèt yo. Men medam e mesye nou pral fè w tande tou, nou konnen Ariel Henry ki misye voye anviwon 480 e jiska 500 televizyon ak dèlko bay geto yo. Nèg bandi yo izo e se deblozay sa ki pete sou channmas la jiskaske gen moun ki tonbe anba bal enben kote nèg yo tap vin resevwa e donk kado sa yo ke Ariel Henry ap fè yo nan geto a peyi a grav wi jounen jodia la pou wè Ariel Henry popilasyon an paka manje yo paka dòmi alòske li jwenn kòb lap achte tele ak delko epi voye bay bandi. nan baz. Antouka, nou pral envite w gen detay, rete konekte pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com e jodi an se mèkredi 30 novanm 2022 bòn ekout nap tounen. Pa mwen gran frè kòman w ye? Enben nou la, nou pa tande w kèk jou non sou latè. Kouman w ye menm? Non, tande a pa fasil, m la cheri doudou m nan. Bon m kouri fon w pwen tete pou m pale avèk mesye sendika woz la k sot pale talè a. Sa l fè ankò? Kòmsi m tande mesye a di l pral fè mach. An pou moun ta fè tout tan sa a ap ede yo goumen, pou moun ta fè tout tan sa a chak dimanch, gon randevou chak dimanch, met tenis nan pye, al goumen avèk polisye pou yo jwenn sendika. Nou goumen, nou goumen, nou goumen, nou nou goumen, nou goumen jiskaske sendika a rive moute. Mesye sa k sot pale a menm, al pran lajan nan men Leon Charles avèk tout Jovenel pou yo te fè sendika woz. Kounye a piman an pike nan zye yo, y ap vin di yo pral fè mach ki mach. Ki moun ki pral nan bagay sa ansanm avè nou, ou wè match wap pral fè wap pran madanm ou, pitit ou, ou menm ki pral ede w fè match tande, si w konnen w pral goumen anfas mesye k la pou Leon Charles jan w te konn fè l la sou Jovenel la nou sorry pou w, pa gen moun ki pral ede nou fè anyen, dayè se pa gen mwayen nou itil moun konsa menm, nou ou fin goumen ou kraze lòt sendika k te la, sendika ou te ka met tèt ansanm avè yo, si w te met tèt ansanm avè yo gen de bagay gen de bagay wap mande yo patap janm mande yo, ou kraze l ou vin kanpe anfas yo, gen ki pran mawon. Ou te la ou pat janm di anyen. Genyen k pran prizon ou te la ou pat sitou gwo nèg ou pa janm di anyen wap gade ou tap byen pase avèk Leon Charles ou ou panse Leon tap la pou toutan ou tap byen pase a Jovenel ou panse Jovenel tap la pou toutan ebyen kounya yo pa la bwa mare nan dèyè wap vin di ou pral fè mach ki mach dayè tou bay peyi a yon chans pa gen moun ki pral nan bagay wa kite nou an repo nou pa gen moun ki pral nan jan de bagay ou pral fè a lèn tap goumen nou te ede w goumen Yanick goumen Nou yo tou e Iverson goumen, nou jwenn ti kat, nou kontan, nou jwaye. Kou yo pran prizon, kou yo nan mawozo, nou tout souri. Nou tout al pran kòb nan men Leo Chal, nou tout souri nèt. Kounye a w ap vin envite moun nan mach. Ou wè bagay mach yo di la, li menm repli sou do yon pakèt moun. Mesye Sylvie Caruso, ou konn sa k pase? Ou gen de chwa. Swa w ap tann Leo Chal avèk Martelly tounen ankò. pou w tann yo, yo ba w menm valè konbyen de moun ba ou a, ou menm chèche kote w met dèyè w, bagay mach wap gade pa gen moun ki pral, lè fin di w ba nou resous, nou pa anvi bay, nou pa sou sa, nou pa sou sa, nou pa anvi mache ankò, nou kraze sendika pèp te ede nou fè a, sa k te ede nou goumen an, mwen menm pou kont pa mwen menm se chak dimanch wi map met tenis nan pye m wi m pral ede polisye goumen pou yo fon sendika, bagay la ap byen mache, byen moute, bèl bagay, pim Leon Charles vini l beton anfas li, beton anfas Alberton gwo nèg. Kounye a w santi w, ou te santi w alèz, kounye a bagay la mare pou w ap vin rele moun ou pral nan mach. Ou te mennen moun, ou pral nan mach la, bagay mach konsène moun. Bagay konsa, ou wè lè w gen mesaj mach, ou pa vin nan radyo sa, pa vin nan emisyon sa, al lòt kote, pa vini. Paske nou menm nou p ap janm bliye nou nou menm. Pèp ayisyen p ap janm bliye nou nou menm jan de moun sa yo. Nou lave tout politisyen sa yo, se menm nou ye nou menm. Nou ranpe pou kòb, Se pou al fè Leon Charles bo rès kòb la, pa gen moun ki pral vin goumen pou okenn moun la ankò. E fin bay moun tèt yo, nou te ou konnen ou bezwen ti kat, ale a a a a a devan la primati, al mande kat ou a, pa vin mande l la, nou pa bezwen konnen afè kat ou, bagay konsa pa konsène nou, dèpi nou te ede w goumen deja pou w te fè sendika w deja, nou te ede w goumen, nou te fè tout sa nou te kapab pou ou dè deja, ou nou pran prizon avè nou, on pakèt bagay, bal, kawotchou, on pakèt, nou nou mete lòt polisye anfas lòt polisye k ap goumen, Mwen mesye mwen pa vin nan bagay sa ankò nan tèt moun la tande bagay sa leve plim sou do moun pa vini mwen menm si se pou mwen menm bagay sa lèm tande mesye sa vin pale vin di li pral fè match bagay sa vrèman deranje ou te konnen ou te bezwen match konsa epi ou te fè aksyon sa ou te fè a e donk eske tout moun la ou tankou kòk nan men Leon Charles pou te destabilize sendika FNH 17 la kounya kisa ou pral vin di moun la kounya ou vin pase pou jezi nan figi moun mesye sa fè kòmsi ou pa tande tenten male tande frèm. E mesa pou misye sou kote se sa m te bezwen di mesa sou kote chita ou eksite m atò bagay bagay sa banm tèt fè mal tete m ale. Plezantri peyi a va mal. Le pays va tellement mal lè n wè m ap pale la se kè m kenbe lè m ap aprann vire tounen bandi ap met dife kay moun y ap touye moun. Sous matla, plis pase 15 moun mouri, san konte plizyè kay boule. 2 bandi, 2 nèg ki fèt anndan peyi a, ki sòti anndan matris yon fanm, k ap touye fanm. 2 vagabon ki sòti anndan matris fanm, fanm ki bay lavi, vagabon ap touye fanm. Vagabon ap touye gason parèy yo. Nèg ki mete lavi ki bay lavi ak manman yon gason ak yon fanm ki fèn mesye. Dominiken ap pran nòt. Mezanmi! Plan sa gde sou Ayiti a, se yon plan serye. Yon plan ki vize elimine nou youn pa youn. Pèp ayisyen, eske nap kite sa kontinye konsa? Bagay la rèd. Sak te pase Wanda a, eske se avèl nou pral abouti la? Yon goumen chen manje chen ki pap mennen n okenn kote paske e pa anyen serye nap defann. Pou yon kesyon de teritwa, de nèg ak zam Li te deklare, Lè l arete vagabon anndan pouvwa a vin lage, l ap kòde, y ap dekòde! Dixit Michel-Ange Déon. Normil Rameau, lansyen direktè jeneral de lapolis nasyonal, ansyen dcpj, ki te antre Sendomeng al arete yon nèg yo te ki te enplike nan kidnaping Edner Kome ansanm avèk Brant yo te sove Kwadèboukè Mesye Normil Ramo debake an chanm al balistrad l al mare misye Sendomeng lè sa te gen peyi Michel Ange Gédéon li menm lè sa nou raple nou. te direktè depatmantal polis lwès lè yo ta lè yo te kraze gang sa a e lè sa a se te Godson Orélus direktè jeneral de lapolis nasyonal klòch pou ekip sa a. Lansyen sekretè deta a la sekirite piblik mesye Reginald Delva lansyen premye minis Laurent Lamothe. Lansyen prezidan Michel Martelly, se sou rejim sa a nèg yo te mete kidnaping nan a zewo. Yo te mare vagabon ki te pwòch Michel Martelly, ki te pwòch ekip Martelly a. Laurent Lamothe ta pral peye le pri, li ta pral pèdi pòs la paske li te mare vagabon. E sa ke moun pa ka konprann, dènye bagay k ap pase la yo, Le Canada mete non Laurent Lamothe kòm moun sou baz ki konn ap finanse gang. Mwen espere limyè va fèt sou dosye sa a. M pa gen pou m di ni wi ni non si Laurent Lamothe ta gen enplikasyon prezime nan trafik zam, nan bay bandi zam, nan finanse gang. Yon sèl bagay m ap di, Laurent Lamothe, Reginald Delva, Godson Orelus, Michel-Ange Gédéon, Normil Rameau, moun sa yo, ekip sa, ekip solid sa te goumen pou ke yo te mete kidnaping nan a zewo e de fèt vagabon te kouri, te nan kouri nan moman sa. E pou ki sa jodi a la, an an klendèy, de vagabon. pran peyi a yo fè sa yo vle mwen raplem tou gen yon ansyen senatè ki te debake nan kafeterya misye tal pran yon galil yo te sezi nan men yon ajan de sekiritel. Senatè kay. Mesye Sid sa a, non l site nan, yo mete non misye nan bagay la, e kòman misye rele ankò? Ansyen senatè, nèg avyon an, kòman li rele? Ève Foukan. Ève Foukan. Mesye Ève Foukan! Li t antre nan komisarya, li t al sezi yon zam ke lapolis te sezi. Gwo ponyètman palan, li t al pran l. Men mwen m p ap ba w manti, m ta nan komisarya a e se sou zantray mwen l ta pase ou l pral pran l. Donk peyi a, n ap viv yon sitiyasyon, se Ayisyen k pou dega al jere sitiyasyon an la. Ti makak kanpe rèd, ti lapli kanpe min, Izo kanpe an zoblòd, Kris kanpe rèd. Louko, kiyès kap lage? Gang tout kote, un peu partout à travers le pays. M pa konn si pou m moute, si pou m desann. Pou n al Gonayiv, pou n al Okap, pou n al nan Sid, pou n al nan Lwès. Nou rete bwa mare rèd nan bouda nou. Pèp Ayisyen, se swa n fè l oubyen n pa ka fè l. Nou bouke. E fòk nou jwenn solisyon kanmenm nan sak gen la. Eske n pral mande bandi padon? Pou n pase yon bon desanm? Eske gouvènman an plas la pa gen plan pou peyi a? Pase m wè gouvènman an ap byen pase la. L ap byen pase? Non, nan nèg yo ap byen pase. Nan y ap byen pase. Nèg yo ap byen pase. Oh! Atravè lè geto bagay sa yo, atravè lè katye popilè, bagay televizyon, dèlko bagay sa yo, ap distribiye! Penti, lajan. Ok? Sa vle di gen bagay atè a la a! La primati ap jere sitiyasyon an la a, nan moman nap pale la a. Men tou, nou byen konprann, e sa pèp la bezwen. Pèp la grangou pou imaje premye minis! Pèp la grangou! Li pa ka viv avèk ensekirite a. Ki plan sekirite ou genyen pou peyi a, Premye Minis? Mesye le Ministre de la Défense, Mesye le Ministre de l'Intérieur, vous, Mesye le Premye Minis, se ou menm ki ap jwe wòl sa a. Ki sa w ap fè? Èske ou pa santi w wont, Doktè Ariel Henry, pou w ap gade ou pa ka moute Kafou pou w al legliz Adventiste? Luna ou pa ka ale vizite luna ansyen manb de luna menm jan avèm. Ou konnen se ansyen manb luna m ye ansyen manb adventiste ansyen manb de luna ansyen adventiste du septième jour menm jan a tolbe alexis menm jan avèk saturne adventiste de son état. Oh chef kabinè a se adventiste. Ah bon. Doktè Ariel Henry adventiste menm jan avèm. Ansyen adventiste mwen ye mwen menm. Tout ap preche. Wi yo se adventiste. Tout ap preche la rezinyasyon. Tout ap preche la rezinyasyon. Manje vyann kochon pase m pa pre. Esa ke m pat ka rete. Pat ka rete. Mwen renmen ti griyo m anpil. Kochon two gou. Mwen renmen ti griyo m anpil louko dezi. Louko pa renmen griyo anpil. Josue bonjou. Bonjou e bonjou Esaü. Bonjou Louko, bonjou Pierre Martin. E, nou- alò, tap pale la de sitiyasyon peyi an. Alò, e, m jwenn on, on vèsyon de kestyon ba ki atak ki fèt sou ti pitit e, eh, al menm di ti pitit, madam e pitit e Renan Georges lan. Nan maten nap pale a mesye Renan Georges. Men nan men ou konn sak pase tou, men se sitiyasyon peyi an tou. Paske sak rive.